Kat lan kap viv nan kay lan. Kounye a maten an e gen youn nan medam yo ki te gen lekòl yo kounye a pou yo te al pou te al lekòl kounye a e gen youn nan pitit gen youn gen youn nan nan demwazèl yo avèk manman ki ta pral ki genlè ta pral regle youn bagay kounye la li soti ansanm a demwazèl la pou li ka pran machin nan pou li al regle bagay la. Depi yo soti a 6h15 la rive devan Mariana m tande tire a deklanche depi aprè sa m rale telefòn mwen pou m rele yo m pa tande jiska prezan m pa tande yo. Eksplike nou kiyès yo ye, èske se kiyès yo ye ba nou non yo. Non gen youn ki rele Sarah du Desenclos sa e pi piti an pi gran rele Sandjie Desenclos aprè sa. Kiki sa w aprann de son atak yo fè sou yo, kòman sa pase? Jiska prezan m pa konn sak pase. Kijan ou rive idantifye ke moun sa yo fè pati de viktim nan? Eske se pandan Eske w te wè lè yo t ap fè viktim nan? Non. Lakay mwen m te ye, m tande. Donk m pa, depi lè m t ap rele an m pa pran nouvèl yo an m pa konnen. E jis nan aprè yo di yo verifye yo wè se yo menm ki boule a. Sa vle di ke machin nou wè a se li menm. Wi, yo di se li menm. Jiska prezan mwen m pa wè anyen. Eske papa a pa la, papa timoun yo? Non, yo pa t la. Yo te Okap, kounye a gen lè yo te sou moto. M pa konn si se nouvèl la, etan yo pran moto pou yo vini. Jiska prezan m poko tande. Ok, sa vle di se manman an se sèlman 2 pitit ke yo genyen? Wi, sèlman 2 pitit. te leve nou te tande jan ke sitiyasyon li te ye. Li te vrèman dejenere nan katye a, donk se aprè kèlke zè de tan nou aprann ke y a de manb Egliz Rock Solid ki fè pati de. Donk gen de bèl madmwazèl, gen youn ki fè pati dakèy de Legliz Rock Solid, Donk li yon jan pli seksi, li wouj, donk mwen pa sonje non li, men li nan pati akèy legliz lan. Donk se yon manm ki toujou aktyèl nan legliz lan chak dimanch, chak tan gen sèvis li toujou la. Ou dezyèm nan se ki? Donk dezyèm nan se tit sè li, donk gen manman li e yo pale nou gen lòt moun ki se fanmi an toujou. Donk yo tout se tout fanmi an. Donk papa yo se se yon avoka ki rele Subsonde. Donk nou konn papa yo trè byen ki se yon avoka nan legliz lan. Se te youn tou nan lidè legliz lan, nan pati dyakona legliz lan. Donk ya kelke tan, donk li pa two aksantye, men se toujou manb legliz lan. Donk nou pa gen okenn ide, men tout moun kapab wè l byen gran, byen laj. Donk peyi a li nan moman de touman, yon moman de boulvèsman, de ensekirite. Donk tout moun kòmsi a la peur paske tout moun sou tansyon, sou presyon, paske tout moun yo dòmi yo leve yo jwenn ke jan sitiyasyon peyi an ye, yo jwenn se pwoblèm ensekirite. Donk nou tout ka wè gen ensekirite, gen pwoblèm, gen boulvès, gen touman, e pa sèlman nan Tabarre, men se pa si e pa la. Wi, sa vrèman afekte legliz lan, sa vrèman afekte nou paske se yon jèn, se yon jèn parèy nou, dayè se jèn fi, Li gen yon bèl aveni. Donk li menm avèk fiyanse li yo te sou pwen pou yo marye. Donk ou ka konprann yon jèn ki ap desèvi yon popilasyon pou li viktim nan tèl eta parèy. Donk sa ap deja afekte tout asanble a. Nou mande leta pou yo kapab di yon mo nan sitiyasyon Ayiti a. Inosan ap tonbe viktim nan yon peyi konsa. Alòske gen leta ki responsab. Gen Leta ki ka pale, gen Leta ki ka aji. Lòske Bondye leve yon otorite, li leve otorite a pou otorite a ka sèvi, pou li ka ede. Donk m ap mande Ariel Henry, kisa ke li di nan sitiyasyon k ap pase avèk jèn yo? Kisa ke li di avèk jèn k ap tonbe, granmoun k ap soufri, avèk moun ki nan mizè, ki nan povrete? ki nan grangou, ki nan ensekirite, ki ap viktim de jou le jou, pa si e pa la. Donk nou di nou renonse a tout bagay sa yo. Nou di nou pa ka sipòte avèk sitiyasyon sa yo. Nou di non a jèn k ap viktim. Nou di non a jèn fi k ap tonbe yo. Nou di non a jèn gason k ap tonbe yo. Nou di non a legliz ki pa ka fonksyone. Nou di non a elèv ki pa ka al lekòl. Nou di non a lopital ki pa genyen. Nou di non a tout sa ki ap bay pwoblèm nan nasyon an. Nou mande Leta pou l leve kanpe. Nou rele. Pre trop san koule Nou ale an pre trop ti machann trop ti machann tonbe trop viktim soufri Nou rele an mre a trop moun kap sibi lenjistis nan nasyon an nan peyi a grangou ensekirite lapè latouman latribilasyon Nou di non a vyòl Nou di non a asasina Nou di non ak kidnaping, nou mande leta pou li mete travay nan peyi a, pou l bay jèn ki gen zam yo travay pou yo travay, nou mande leta pou l respekte jèn yo, pou l ede jèn yo, nou mande leta pou l fè tout sa ke li gen pou l fè. E bon mwen se pastè la dousè Jean Rosemond donk se dezyèm pastè legliz rock solid e vwala ke bon se a mon gran etonman e nan kad ensekirite donk Mwen okouran kòmsi gen manm legliz la ki viktim, donk swa petèt nan sòti, e se si sa k fèt la se tou prè lakay yo l fèt. Ou konprann? Pase se nan menm zòn nan, se nan sòti a, epi vwala ke yo viktim nan zak ensekirite a. Moun ki viktim yo se manm legliz la, se manm legliz Rock Solid. Ou gen non yo? E se gen yon sèten, se yon, alò byen antandi moun ki viktim yo, se de jèn, se yon fanmi ki detui. An kelke sòt, pase se pitit avèk manman ki detui, e gen kèk moun ki te pran woulib nan machin nan pandan y ap sòti tou. E donk ki pase kòm si nan. Nan ensekirite jan tout moun konnen nan ki nan peyi a, èske nou konprann? Gen yon Sondji Dezanklo e se yon jèn fi ki trè trè pwomèt ki legliz la. Se yon jèn fi ki prepare. Lè m di prepare a nan tout konpatiman, tout sa nou konnen kòm si yon jèn kapab prepare nan peyi a pou itil peyi a. Donk ki viktim sèlman pandan l ap sòti lakay li, sèlman sòti l pran machin li sòti. Epi bandi jwenn li, yo krible l avèk bal epi yo met dife sou li. Yon total konbyen ki te nan machin an? Bon m pa raple mwen an total men mwen menm konnen gen manman avèk 2 pitit li ki mouri. Yo di m se 5 moun ki m pa konnen lòt 2 moun yo ki m pa ka idantifye yo. Manman ki machin nan legliz la? Men manman, bon egzakteman manman. Sa vle di ke legliz lan li pèdi 3 manm li? 3 manm li egzakteman ensidan. Donk kòman nou kalifye sa k pase a? Bon sak kalifye a tout moun konnen l donk se pa mwen menm ki ap eksplike l, tout moun konnen l, tout moun wè kòmsi peyi a son peyi ki lage a la deriv, son peyi kòmsi kote ensekirite, dayè an Ayiti pou mwen menm Ayiti son peyi envivab li ye.